Se sa, se sa, se sa. Si kantite fatra m te jwenn la e kantite manje sa m te jwenn nan bòl mwen, m ta fè travay la pi vit. E gen bagay m wè nan fatra m pa janm wè nan bòl mwen. Pa gen pwoblèm. Ay rèn nan rete la Pran pòz Yon rèn nan mache Lap jwenn E mwen k fatra Ay tout sa yo M pat janm wè yo nan asyèt epi men yo nan fatra. Pa gen pwoblèm. M ap ranmase plim poul. Menm yon ti pye poul m pa janm jwenn sou manje m. Pa gen pwoblèm. Li touche plis pase m, m fè plis travay pase l. Fè sa. Koze gen poum retirem nan fatra a voyem nan kizin lè sa e mwen kap drese manje m pata vle kizin non men sil vini map pran l. Yon ti sèm mwen gen nou gen 2 mwa n pa gen 3 mwa depi nap chèchel nou pa janm ka jwenn li nal tout kote nal nan tout medya nou paka jwenn li silvouplè mesye pran nou chita la nou pè ti dam sa pase la silvouplè. Non non non pa moun konsa menm non e pa moun konsa pase nan zòn nan la menm frèm. Ebyen mesye map kite nimewo m si tout fwa nou ta wèl pase la nou ka rele m nou pap pèdi sa mesye. Non pa gen pwoblèm ou mèt bann nimewo a. 3 6 45 68 82. Ok pa gen pwoblèm frèm. Ebyen ok mesye si tout fwa nou ta wèl. Nou mèt relem nou pap pèdi sa. Pa gen pwoblèm yon lòt fwa. Anben ok zanmi. Ap leve 2 zè di maten, yap bay kou a 2 zè di maten. Sa mwen menm fè kou a 2 zè di maten. A 2 zè di maten nan dòmi men mwen vin pi cho. Kote aselwa? Aselwa! Oh gason ou son gason pou mwen ase lwa ui oh oh ou genlè tonbe sou tèt sa nap pran la ou konn konbe kòb wap touche ou konn konbe kòb nap touche sa vle di nou ka renmen wi ou konn konbe kòb map touche m touche plis kòb kew isi a m pa fè anyen paske w nan kizin paske m nan kizin wi wap vin plenyen oh oh chyen an fòw sesi fòw achte daypè ou paka di achte kouchèt pito ou pa gen plis travay pou fè enbesil. Ou pa ta renmen fè chat ou krache grès? Li ka leve w atè a. Ou ka leve m atè a. Sa sa vle di? Mete w sou moun. Ou pa ta renmen moun menm jan a tout moun? Li ka fè w sou moun. Kounye a jis ou menm tou ou ka met moun sou moun. O o. O. Chouchou. E mwen k jòj la wi. Ou pa konn sa m ka fè? Epi, lè w fin bay tèt ou chans lan, w ap gad tèt ou nan glas, w ap wè si w pap derekonèt tèt ou. Kòmsi, chans li menm, kòman l ye? Li nan tout bwat poubèl? Epi w ap di m se jòj, jòj ki sa? Mwen menm jòj m konnen an, s on visye li. Mache manje kay tout moun. Dèfwa m di, si w ta gon mennaj, èske se pa rès manje tout moun w ap mache pran pou pot ba l manje? Se fè ou fè machin sa, men se fè ki fè l. Nenpòt jan ou achete l pou al peze, kòb ou fèt. Èske ou kwè ke machin sa gen mèt li? Non men pwofesè ou renmen pale de mèt bagay lekòl. Achte machin nan menn! Byen ok. Kontwole sa. M tèlman renmen bat chouze vann li menm non. Ah! M fè w konfyans vòlè. Ou pa ka blo m? Yow! Machin nan pou ou nan de frè m. Wap vini? Ok bro men si m pa gen respè pou m bay m pase l yon lòt enbachi nan deja wi menn. Bay plen fè konsa menn pou al plezi wap fè stil Ahh ok Wi ok pran moto. Fòk m al fè tout kòb sa yo. Demwazèl! Ti cheri map rele w ou pa vle reponm mwen yon ti an kenken sak pase. Ooh mesye pou pwoblèm mwen la kwè koze yo ta vin poze. Oh non cheri ou pa vle bay sa mwen se nan bwòs mwen mkwè se edem vle ede w ou sanble moun ki gen pwoblèm. Mwen gen anpil pwoblèm wè jwèm nan la m son moun ki nan kache m bezwen yon kay tou meble. Tou meble? M ka fè w jwenn yon kay tou meble ak nèg la tann sou li pa yon twoub. Oh mèsi mèsi mèsi m pat panse te gen bon moun konsa nan peyi a. Men kisa? Mèsi. Oh non cheri mèsi pa la tann non. Se koutye m ye ui Map fè w fè afè w wap jere m ou banm kòb mwen Yon bagay tanperaman kap regle la. Men non men. Ooh non cheri sa pa bon mwen sa m son koutye diplome a di m gen eksperyans. Li totalman de wouj. Bon wè de sa te gen doudou fè ou te grandi touke kon li vire plat pou e pou e ba ou li. Bon bon. An bon le ou an ren nan wou. Bon men de ou pou nal bwè an al kot medam yo. Nou tout ki fout motive. Legliz la pou nale. O wi an nal legliz. A m pa renmen prèch pastè a. O non sa son pastè etranje li preche byen. Bonswa madame Mwen se Sarah Nice Silvouplè map chache yon bèl gason Li toujou avèk yon pantalon 3 ka Epi li toujou vire sou bò dwat Epi Madam mesye m pa m potko vle di nou sa pou nou pat fache nap pale avèm lontan wi men m poko reponn li non li swiv mwen li vin la kounya la ou wèl tou antre wi. Ma chérie ou mèt di bagay la janm ye a di nou ansanm di mwen se mennaj ou bebe ou mèt di sa ou wèm renmenw m prè poum chèche kay ou pou tout fanmiw konnenm. Pandan w te gen. Fout ou te ye lakay mwen an. Ou fè m voye ye la lakay Matyas mwen ye. Matyas tèlman ta mete m deyò lakay la. Deyò Jòj. E kòm mwen wè nou nan yon ti reyinyon familyal. Wi. Enben m ap vini. Matyas, Enben, enben ok lanmou. M ale wi. Anmwe ok. Ekskize m wi madam. Wi. Eskize m wi menaj sa pa ret isi a men yon ti jan panse isi a rete. Sa vle di w se menaj la Thelou? Wi se yon fanm dafè. Fanm sa ap fè. Mwen gen biznis Panama, Cuba. Lòt semèn nan m gen yon biznis m al ouvri New York. Mwen tap chèche aselwa lontan paske m bezwen prepare paspò Lynn pou m ka vwayaje ansanm avè l. Paspò? Vwayaje? Wi, pou m ka ale ansanm avè li nan yon. Ooh! Matyas! Matyas! Fè m konprann tande! M pa di anyen. Fè m konprann ou Matyas! Fè m konprann. Jan m di w la, m gen anpil pwojè pou aselwa. M gen pou m achte yon gwo bato pou aselwa pou m ekri yon. Ooh! Bon, m pap tèlman rete anpil. M pat gentan mache ansanm avèk sa pou m ta ba nou men m gen yon ti monnen tou piti, m ap ba nou li. Pwochèn fwa a m a ba nou pi plis. Pa gen pwoblèm, madam. Ok, bèl madam. Msye Max a soufle mwen, soufle mwen, ou bay tonbe 2 jem deyè pandan map pòt ti. E sa fè w frekan konsa wi? Ou pre patron an? Ou gen rezo frekan konsa vre? Map fè w foure bouch ou nan sak gade w. Pandan map redi pou m touche w menm ou tou touche. Ou pa konnen pa frekan vre machè. Plizyè fwa m di nèg yo. Lè yap voye bagay sa yo banm, Pou gò yo voye tout ekriti sa yo banm. Se imaj pou yo voye banm. Mezanmi gad kòman ti dam byen kanpe non. Waw gad konsèp ti sid yo mezanmi. Babay ti seny babay. Aww li byen kanpe. Kiys se tako pou palèt pou ivyèn blan yo wi. Mesye. Waw li konte sa m di a. Babay. Bye bye ti cheri. Kiyès ki nan spaghetti sa? Choupèt? Pou sa se choupèt ou di? Se li pèp la manje ayiti a. Nou engra a Matyas. Bon ou manti? Di w fòlò kit manje. M pa konn fè manje? Yon bannann vagabond. Mèsi anpil frè m. Ah oui oui. Mesye ret nan wòl nou mesye. Vin baye yon red jot. Oui. Mesye apa depi ke maten yon leve nou pa baye lakou a hein. Mta komanse balel wi. Ah ton tine dega a ou menm wi mwen sa santim mwen santim pa byen mwen sanble ap mouri gen yon fanm. Nan salon kay moun yo nou vin chita n ap karese. On kay gen timoun ladann konsa pou n oh oh n ap fè ba oh mezanmi a se lè w konnen madam nan p ap dakò mesye a tou l pa t ap dakò mwen menm k ap pale sa m renmen pa jalouzi non m ap fè pou aselwa dayè m pa renmen aselwa. Sim te renmen aselò ap m tap gentan renmen avèl deja jiska prezan sim te renmenl men mezanmi fò nou wèl pa bon. Bagay gen timoun nan kay la. Eskize m wi madam, m pa konnen w e m pat bezwen konnen w tou, men nan salon kay moun yo nou pa ka fè l konsa. Yoyo ou kose moun nan sa. Abolotcho ou wè moun wap pale a se mwen ki te bal kote poul rete. Lajan sa ou pa manjel non frè. Abolotcho banm pa jwe devan lajan. Ayayay menn. Ki sa m fè foto a menn. Mwen pa de orijinal moun nan m gen orijinal sa m fèl kopi a brother. Foto a son kopi l ye wi. Foto a pou ka sètifye. E moun konnen fey byen mòde. Oh oh Papa mèsi sa fè sou moun konsa mwen te pè ou menm jan ou koutiye wi. Aah rann sèvis konn bay chagren. Gad yon son moun mennen ba ou wap tandem de soumoun an prezans li. Yoyo lanmou nan sa. Ou pa konn kòman entelijan pou gen tout sa yo. Ou di li gen avyon, li gen bato, li gen bann bagay ou pa konn kote l jwenn yo. E si byen ke, ki moun ki, ki, jan fanm di, ki fanm ki pral gen yon bann bagay fasil konsa, epi lè n patansyone l pou l bay li l ap jwi yo? Mwen menm yo yo yo. Si w vle pran fanm nan nou ase bon. Si w vle gen l jodi a map ba ou. Mèsi. Mèsi. Ann konnen w kapab. Men. Mèsi. Bon mwen jwenn. Banm di w mwen ou s yon nèg ki te toujou. Mèsi. Men, men, fò w tande m. Map ba ou li. Ezi. Map ba ou paske ou vle l, ou vle pran richès li yo. Men fò ou pran l avèk tout sa kap vini dèyè yo. Paske, moun ki gen lajan osi fasil, ki vle kouri pataje l avèk yon moun, se ke l gon bagay li bezwen dèyè. Banm ba w yon ti egzanp, ki gen plizyè moun ki vin kote m deja, yo te bezwen gen richès yon sèl kou. Nan yon mwens ke yon mwa m fè yo rich paske, nòmalman se pa mwen k fè yo rich. Paske yo menm yo te ka vin rich la pou kont yo, m just gide yo vers yon wout. Men moun sa yo pa eksperyans mwen fè. Fè anpil frè. Gen pa fin. Shit malo menn. Retire kalson mwen frè. Kmsi nèg la kmsi lap bay la se struggle.